Marvin John Collins lage yon dosye sou dol yo dil nan gang. Ay gang pam yo, ay 2 5 7 kila peti chèf, jeneral an chèf, ay jeneral an chèf, mwen e bad boy ki dèyèm, e gang ki dèyèm, mpa nan pa po pwa. Nan tout geto a koze a gentan pale fò, chèf gang peti chèf nan pwoblèm e manmanl moute Sen Pyè pou al pote plent pou Marvin John Collins ki te lage dosye a nan men dcpj. Men pou lenstan anpil moun pral dekouvri ak deklarasyon Bob Kayou a, E se baz 257 kap mennen la kadans nan Petyonvil depi kelke tan. Bonjou bonswa tout moun byenvini yon fwa ankò n konnen sa l ye nou rete sou Sofia TV 83 e mèsi a tout moun ki konekte ansanm avè n mèsi a sila yo tou ki pa janm lage e lòt moun ki jwenn nou pou la premyè fwa n mande w si w poko fè sa abòne ansanm avè n plis detay yo se sou chanèl sa a e enfòmasyon yo pap janm kanpe nou prale nan sa kap pase pou kounye la nan baz 57 nan Petyonvil koze yo gaye Lari entènasyonal la gentan ap fè anpil pale de sa, manman pitit deja mare vant, sak pral pase yo pap piti e anpil moun poko konnen kisak pral di, kisa dcpj pral rive fè, eske gen anpil atis yo pral mare. Tout lage nouvèl la e manman peti chèf rele anmwey lèl tande yo arete pitit gasonl li di kpa nan vòlè, apre tranblemanntè fin kraze lakay li li di pitit li pap travay e se li menm kap bal mil goud. Pandan setan Bob Kayou akize peti chèf Sou pa egzanp misye. Men gon reyalite ke moun yo bliye e se sa map di manman peti chèf. Reyalite moun yo bliye an, rezo sosyal yo frajil anpil. Rezo sosyal yo, yo fè byen kom si yo ranje yo gate. E m renmen rezo sosyal yo tou. Ou wè mwen menm, yo rele m nèg achiv la. M renmen achiv anpil anpil anpil Ebyen anpil bagay ke nèg yo fè pa egzanp dan le tan Yo pat janm met nan tèt yo yon lè sa te ka pouswiv yo Bon ou wè menm si yo ta arete peti chèf Kòm si lapolis pat gen agiman nesesè Pou te mete kenbe misye Videyo sa sèlman kondane misye Manman peti chèf Eske wap tandem ma sè Ekoute. Neo gen dwa etc pa vle bal 2 lane papa se baay li sepandan sin konprann ke n ka fè menm bagay la avèk ekip sa t dèyèl la nèg yo ap pete bal nan petyonvil paske son gang el kwè nan gang nan men peti chèf sou ekran la la sosyete. Manman peti chèf, vin gade epi di m kisa w wè nan senti pitit gason w lan la a, èske se yon bib li ye? Lasosyete ekoute. Lè m fin tande manman peti chèf, se yon ti gout dlo m al pran paske madanm Oktar ke. li di ke son fo zam ou wè baz 257 majorite zam nèg sa yo sèvi se galil wi son bagay yon peyi difisil hehehehehehe bon jeff kisa t fè w pa al sendomeng ou te dwe ale la ou pè sa t fè w pa ale la jeff. Ou pa bezwen pè monchè, ou pa gen anyen. Dayè, non w pral site la a wi, m pral fè w wè non w, ou pral tande non w la a wi, ou te dwe al Sendomeng, mò pè ale, etsetera. Paske tout sa k sanble rasanble. Kiyès ki siye klan Labòb kay ou? Kiyès ki lapè ti chèf? Sa k nan do l? On zam. Èske l pou kont li? Non, li nan yon baz. Lè w gen yon pitit fi w, ou rele l Etazini etan pou w mande l kòman tete m yo ye, epi l di w papi yo byen, yo sonje w. Ki lè w sonje yon bagay? Se lè w gen yon pratik ak li epi w pa wè l pandan kèlke jou epi w sonje l, Oh daddy I miss it. Ou konprann? Oh love I miss you baby. M sonje l. Sa vle di ke lè w ap pale an piblik, ou wè, zafè pale an piblik, e lekòl ou ale ou aprann sa. Mwen menm se lekòl m ale m chita, m swiv yon pakèt seminè sur la communication. Comment prendre la parole en public. Comment parler en public. Fò n pa jwe ak sa. Ou pa itilize mo yo jan w vle. Kominikasyon son zouti enpòtan men fòk konn kòman ou sèvi ak mo yo donk se pawòl nèg yo kap kale yo pa mwen m pa la poum fabrik anyen sou nèg m pa gen tan m pa gen tan pou bagay sa yo se Bob kayou kap pale ak peyi a bon m retounen p djaz la bon m repase kasèt la pou peyi a. Nan tanperaman m pase map gad yon game mwen fè premye bagay mwen fè. Ay gang pam yo. Ay 2 5 7 kila petit chef. Yo mare la nan chen. Eske w tande chère madame? Se bob kayout lage l epa tete. E lè l di se gang pa l yo la men nèg yo sou ekran an la sosyete. Li di w se gang pa l yo la e l prezante w chèf gang nan se peti chèf. Petètre nou pat panse bagay la ap rive la. Bagay la rive tribinal nou pat panse sa. Sa vle di ke avèk sèlman sa wi dcpj gentan gon bon mwayen nan menl. Kòb yo pa sou travay non plis. Yo pa sou travay men sinon gen bagay yo te ka jwenn. Ann kontinye tande. Al jeneral an chèf mwen e bad boy ki dèyè m e gang ki dèyè m m pa nan pa po pwa monchè pandan m kanpe min m fon gin m lage pataje melodi m lage lò egri. Pran bal nan petrovil epi la sa na konprann kè ak manman nou ae gen mouda fwèt kap. Eyy nan pa kouri. Misye ap plenyen paske tikè pa balon de lane epi tande kisa misye di misye di mwen menm nap pase matyè sou mwen men nèg sa yo pa nan bagay konsa e sat fèm di ou wè bagay Etienne Maël la. Son bagay epa ti bwa koze. Son gwo dosye chennmay la ye wi. Ou wè nèg ap fè rara la, fè videyo, pale. Pa okipe yo non. Se paske pa gen jistis nan peyi a wi. Non se kle map pale avè nou. Se paske pa gen jistis nan peyi a wi. Eske ou tande sa misye di la? Misye di ke kòm si nèg yo ap pase matyè sou li li menm. Men ekip nèg sa yo, si w panse w ka vin pase matyè sou yo menm jan avè l, y ap vide bal sou ou. E pa mwen ki di l. Morvan! Kote Morvan? Lè se misye. E pa mwen ki di l. Atansyon hein! Ou wè li biblik. Nan Ebre, m kwè Ebre chapitre 13 yon bagay konsa si m pa twonpe m. Fòm li bib men plis kounye a wi. Li di ke pawòl lan son epe a double tranchan. Ou pa jwe ak sa hein. Li biblik o komansman ete la pawòl. Ou pa ka jwe ak pawòl. Anpil nèg ki nan endistri sa menm pale yo pa konn pale. Anpil nèg tèt anba, rezònman yo flou. Ou wè mwen menm? Jou gen lajistis an Ayiti, yo ap mande Interpol pou al fouke Fantom kote li ye a Repiblik Dominikèn nan. TT k ap pale ak peyi a. Paske bon m di w, ou wè, lè n ap fè sosyete, nan nouvèl sosyete n vle a, zafè pou yon nèg panse w se Togo Gonde, ap pwomote gang, bay moun presyon, ou se Togo, pa gen bagay konsa. Dayè misye pa gen ken asirans kote l ye lotbò a. Donk si dcpj te serye, li tap mande Interpol tanpri souple mennen Fantom ba li la a. Se swa misye tou pran kanlèt nan gang 5 segond nan vilaj oubyen l dakò kontinye fè mizik oubyen yo mete l on kote ou machin pa frape l. Pa gen bagay konsa. Paske se peyi n ap fè. Se swa n kraze Ayiti plat, imoralite, ensekirite, kidnaping, etsetera, epi nou dakò kraze peyi a, oubyen nou aksepte jisteman rekonstwi Ayiti, rebati peyi a, repati sou yon nouvèl baz. Enben, koute lasosyete, se gwo bagay misye di la a. Misye di ke li menm yo pase matyè sou li. Men nèg sa yo gen nan men yo pa nan rans. Yo ka pete bal. Sa di si nèg sa yo vle yon bagay. Men men ou konn sa misye vle di la? Nèg k animatè yo. Ann imajine ke ti chèf sot yon mizik. Epi yon animatè pa vle pase mizik la. Bob Kay ou vle di w ke Ti Chèf gen dwa debake nan stasyon an la epi l vide ba l pou lòd paske w pa vle pase mizik on chèf. Se pa mwen. Ou wè mwen menm, mwen analize sur les faits. m pa fabrike anyen. On nèg gen dwa wè on bagay pase l al minimize l alòske mwen l gen enpòtans pou mwen. Ou wè sa m ap di la? Anpil moun pa janm wè sa. Yo jis gade videyo a, oh gade ti chèf vre l gen zam e pa sa. Paske m di w an kominikasyon, le journaliste cherche toujours ce qu'on n'a pas dit ou ce qu'on ne dit pas. Sa w poko di a plis enpòtan pou mwen ke sa w di m deja a. Ann kontinye tande misye. Moun ki kim nap fè la. Wè gang sa. Menm kòm nou pase kaka sou mwen nou menm lè nou wèl nan lari li sòti mizik li nou pa al jwel nou pa al jwel lè sa pil veteran sa yo pase manje kaka vide bal sou nou lè nou pa jwe mizik li nap pase pran bal nan petrovil epi lè sa na konprann kèk manman nou ay gen mouda frèt kap regle la. Bagay ki klè la mwen menm ou mwen m sonje Jeff Oka gen 2 sponsò yo dil chache poul bay Ebyen mwen menm lè Jeff Oka fè pa de mwen menm lè Jeff Oka di lap jerem tonnè krazem yo di non poukisa Bob kay ou pap pran tap Jodi a m di nou sa wè Jeff Oka e frèm e patnèm boul grenn mwen. Men Jeffoca se youn nan nèg m konnen ki gen sponsor nan menl li ka fon nèg jwenn. Gon paket lòt rapè ki ka fè moun jwenn. Jounen jodi a Tony Mix. Jeffoca sou sponsor de po pral gen. Regade wè Tony Mix. Tony Mix jwenn sponsor sou sponsor Tony Mix rive yon kote lap boukante sponsor a frèl ki se Izo Izolan. Sa a di wè la? Ti kal video sa a sèlman wi. Li gentan konfime yon pakèt bagay. Ew wè Bob Kay wi misye ka nan cho wi. E bon nèg yo gen dwa vire kont Bob Kay wi la wi. Gen dwa di e misye nan rèselel, nan fè frekan, nan sou moun kounye a la vili baz la wi. Paske m te wè li genlè tap bay madichon, bagay sen pyè. Bagay sa yo, banm diw manmi, se lontan bagay sa yo te egziste tande. Se lontan bagay sa yo te egziste, bagay madichon, al nan bagay senpyè. Bagay sa yo pase mòd. Yo pase mòd paske gen anpil bagay ki pa klè nan peyi a. Yo pa klè. Paske e sa fè m di w wè, ou gen dwa ak jan ou pa konn won jan. Ou pa konn won jan, donk pa kouri, pa vote boure. E dayè si w se bon moun, gen bagay ou dwe konnen nan zòn nan. Donk manman peti chèf, bay radyo a volim. di li ke nap pale ak li gon bagay kem pral montrel la donk sil gen entènèt tou dil fon ti branche ase gon bagay ou gen dwa wè video a deja men gon bagay ke ou pa tande oubyen ou pa wè kem pral montre ou tande manman manmi nou renmen w anpil alò se pa avèm ou tap pale paske mwen mpoko janm pale sou dosye sa vrèman. Ou konprann? Men mtap tande deklarasyon nan, men wap fè menas, wap fè menas, ou di ke yo akize pita ou, yo akize pita ou kòm kwa se pa vre, se pa vre, pa gen bagay konsa. Donk pran ti chèz ba ou tande, epi si w gen entènèt oubyen si w gen yon moun ki pwòch ou ki gen entènèt, di yo vin branche sou TT paske TT pral fè yon ti pale ak ou pandan lap pale ak peyi a. Pase fòm di nou yon ti bagay. Menm pou avoka k ap defann dosye yo. Remake talè a, gon limena mwen lage sou paj Facebook mwen. Se sa k fè m di nou, moun k ap kòmante la a, si w pa klè, pa vin kòmante charabya anba live TT yo. E n ap rive sou ou to ou ta. Pouchon, nèg yo jalou papa. Nèg yo jalou. M pa di w nèg Lala Albert, misye touye tèt li paske yon ti sòlda pritay madanm ni. E nan lôt bò a la, nan Remi, nèg yo jalou anpil. Ebyen sa k pase la se ke Pouchon k al bare manzè k ap bay plezi ak yon ti sòlda, e ouvè l anba sabò, epi manzè tou kouri al jwenn Manno. Se yon peyi difisil. Sa vle di ke pa defann moun pa sou bo, sou po, sou koulè po. Ou byen tel pata non atansyon fòn pridan e la wi. Si w wè on nèg kòm si w wè on moun ap defann ou ap pran bagay kouri vin pran defans pou gaye atansyon ok bon man pale avèk manman ti chèf manmi bon pale avè w jodi a paske m te wè e kote w ap pale w ap bay madichon. Wap pale a sen pyè, sen pyè pap tande w, ou wè kounye a sen pyè pap tande w, pase menm sen pyè viktim, sen pyè viktim li pap tande w, sen pyè te ka anvi tande w men ba yo melanje pou sen pyè, ba yo anpil, pase menm sen pyè pa trankil anlè a, donk sen pyè pap tande w manmi, men bon m pale avè w. E pa pou san rezon m souvan di w ayiti son peyi difisil. Oh Senyè! Ou fè screenshot yo? Kote Mama? Li bliye job li wi. Ekoute, kiyès nou wè sou ekran la moun ki sou YouTube ak Facebook? Lapolis debake nan baz 257 avanyè yo arete 5 moun, pami yo Kimberly. Pèsonèlman m pa konn Kimberly. M poko janm bay enfòmasyon sou Kimberly. Lè m tap fè emisyon an. Mwen gen yon journaliste ki pataje imaj Kimberly ak mwen, premye sa m wè sou Kimberly m wè son moun kap fè pwomosyon pou Sendwave ke m gen isi a tou ki gen piblisite nan trip foumi. M di oh enben Kimberly se yon kanmenm yon moun enpòtan paske pa bliye moun yo bezwen moun ki gen moun kap swiv yo. pou yo pataje piblisite. Lè m gade sou Instagram m wè Kimberly gen plis pase 20 mil moun k ap swiv li. Kidonk Kimberly se yon enfliyansez. Epi m di Kimberly s on enfliyansez sa vle di s on moun anpil moun konnen. Mwen m gen dwa pa konnen l paske m pa swiv vrèman Instagram etsetera men anpil moun konnen l. Pase on moun ki gen plis de 20 mil moun k ap swiv li ou pa ka minimize sa. Lè mal gade pi ba toujou m wè ke Kimberly sa avèk izolan m wè lap paske m wè manzè li fè yoga son dansez li ye m pale a plizyè moun ki dim manzè konn danse trè trè byen epi M gade m wè manzè avèk izolan etc poste m wè manzè kap fè pwomosyon tou pou paryaj pam se ke Morvan gen anpil dosye Morvan ap denonse sou bagay sa men mwen menm m pa rantre ladanl paske sa m toujou di moun yo nou chak ap fè travay nou nou prèske ap fè menm travay men youn pa kòmsi anpyete sou lòt. pa kite lajan mennen w. Paske m ap gade Kimberly se yon ti jèn ki petèt soti kèlke pa men ki ap evolye nan sans sa. Men pa janm kite lajan mennen w. Donk si jodi a la w ap pase lèd, yo vin dekouvri ke se, se ou konprann, se mekòp ki t ap fè w pase pi bèl sou rezo yo, Ou pat bezwen tou sa. Ou jis avili, imilye. Menm si yo ta libere w jodi an, aswè a, ou imilye, ou avili, paske w te fè pati de yon trè movèz band, ou te mal akonpanye.